La pè Bondye avèk nou. Bondye beni nou. Bondye mèvèy la fè nou gras ankò. Nou la ankò nan yon lòt randevou. Senyè a veye sou nou, li pwoteje nou. Menm lè sitiyasyon yo pa bon vre, Men nou pa ka plenyen. Paske Seyè a pa ban nou lè pou n plenyen paske li regle zafè nou. E tout moun ka wè sa Bondye fè mezanmi. Ok, li pran swen nou, li veye sou nou, li fè nou la toujou. Li ban nou opòtinite pou nou reyini, pou nou beni ansanm, se gwo bagay Bondye fè pou nou menm. Li ban nou opòtinite ankò pou nou kapab tande lapawòl, pou nou pataje lapawòl, Gon lè kap rive nou pap tande pawòl. Bagay la pral mare nou pap tande. Jodi a si w ka tande tande, si w ka eseye konprann konprann, si w ka mete an pratik mete an pratik, paske gon lè la pawòl pral ra. E la pa Bondye ki di sa ankò wi la pawòl pral ra. Nou di l mèsi paske nou la toujou nou ka pale e li ban nou opòtinite pou nou tande tou. Nou di Bondye mèsi. Nou pral pataje lapawòl avèk ou nan yon vèsè ke nou jwenn nan Lik 21, vèsè 36. Veye donk e priye an tout tan, afen ke vou zeye lafòs, D'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pa kite dòmi pran nou. Lapriyè tout tan. Konsa, n a gen fòs pou n chape anba tout sa ki gen pou rive. Pou n ka kanpe dwat Devan moun Bondye voye nan lachè a. E, pawòl sa yo se Senyè a menm ki te di yo. Le Senyè Jezi ki te di disip li yo sa. E pawòl ki valab pou nou jodi a tou ki se legliz la. Nou ta renmen mande ou, aswè a. Kòman. Ou ap parèt devan Jezi. Kòman mwen menm m ap parèt devan Jezi? Kòman ou menm w ap parèt devan Jezi? Paske, Jezi Kris di, nan vèsè nou sot li a la, nou gen pou nou parèt devan l. Ou wè afè parèt devan l lan? Parèt debou. Jezi Kris di sa nan vèsè a wi. Nou gen pou nou parèt debou devan l. Lide parèt devan Jezi a, li evoke sa yo rele la rezireksyon. Ou wè rezireksyon an ladan l. Paske moun k ap parèt devan Jezi yo, se moun ki mouri lontan wi pou anpil ladan yo. Moun ki mouri konbyen mil an pase wi k ap parèt wi. Enben, pou nou ka kore sa nou di w la, pou nou di w li de, lè Jezi Kris di y ap parèt devan l lan, li gen ide de rezireksyon an, enben, se pou w al gade ki sa Danyèl 12, vèsè 13, li di. Nan Danyèl 12, vèsè 13, li di, Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ou wè? Parèt debou a li parèt ni nan ansyen testaman an, ni nan nouvo testaman an. Ou wè ki armoni ki genyen antre yo? Li di sa nan Danyèl, Danyèl wi, Pwofèt Ansyen Testaman byen lontan anvan Jezi Kris vin fèt wi. Le Sentespri te gentan di Danyèl, ou pral repoze ou e ou gen pou parèt debou pou resevwa eritaj ou a la fen dè jou. Danyèl mouri lontan. Men, pwofesi a te gentan di Daniel gen pou l parèt. Men Jezi parèt li menm, l ap anseye disip li yo, li di disip yo, pa kite dòmi pran nou, pa kite dòmi pran nou, lapriyè toutan, konsa na gen fòs pou n chape anba tout sa k gen pou rive, pou n ka kanpe dwat Devan moun Bondye voye nan lachè a. Nan Detewonòm 8, vèsè 3, ki sa l di? Li di, Lòm ne vi pa sèlman de pen, men ke lòm vi de tou se ki sò de la bouch de Dye. Sa se Detewonòm ki di sa. Detewonom wi, Moyiz ki te ekril. Jezi kri vini, li reprann menm pawòl la ankò nan Matye 4 vèsè 4, lè satan tap eseye tantel. Satan konnen trè byen ke lòm Li pa fèt sèlman avèk matyè. Tout moun konnen se avèk labou tè Bondye fè lòm. Satan byen konnen lòm nan se pa labou tè a sèlman li ye, men lòm li gen lespri Bondye ladan l tou. Bondye te met lespri l nan lòm tou. Satan konn sa trè byen. Satan konnen. Ke Kreyatè a li plase lespri li nan lòm pou nou ka an kontak avè l. Sa te konn tout bagay sa yo wi. Sa te konnen ke lespri Bondye mete nan lòm nan se pou nou ka kominike avè l, se pou nou ka an kontak avè l. Sa te konnen sa. Sa te konnen trè byen ke. Tande wi. Lè Bondye fè nou avèk matyè epi l met lespri a tou nan nou an, se pou nou ka rete an ekilib. Se pou nou ka an ekilib. Pou nou ka fè ekilib. Satan konnen sa trè trè byen. Paske ekilib la li nesesè pou yon rapò amonye. Ok, pou yon rapò amonye avèk le kreyatè, nou bezwen genyen sa yo rele ekilibre. Ki rèv satan de toujou? Le rèv de toujou de satan, ki rèv sa? Ki sa satan reve? Rèv satan se pou li anpeche ekilib sa, ekilib ke nou genyen an, ekilib ki pou kenbe nou an armoni avèk le Senyè a, rèv li se pou l kraze ekilib la. Kòman l fè pou l fè sa? Kòman l pwosede pou l ka kraze ekilib sa? Kisa satan fè? Se stratèj li ye. Satan priyorize lamatyè Gen sa nou rele lasante fizik, enben genyen tou lasante espirityèl. O pwen de vi fizik, di pwen de vi fizik, pou kò a ka an bòn sante, Fòk kò a genyen yon bòn alimantasyon. Sa n ta di, yon alimantasyon adekwat. Si n ta vle di sa konsa. Pou kò a ka byen, ka byen anfòm, fòk ou, fòk ou byen pran swen l. Fòk ou ba l sa l bezwen pou l ka ret kanpe, pou l ka anfòm. Enben se menm jan an tou, di pwendevi de lasante espirityèl, Enben li bezwen yon bon alimantasyon tou. O pwen de vi espirityèl, ou bezwen yon bon alimantasyon pou ke lespri ou ka an bòn sante. Ha ha! Ok! Manje ki pou kenbe kò a, se latè ki pwodwi l. Men manje ki pou soutni lespri nou, se pawòl Ki soti nan bouch Bondye. Ha! Nou pa dwe neglije youn o detriman de lòt. Sa m ap di la trè enpòtan. Nou pa dwe neglije youn o detriman de lòt. Se pou w kapab respekte ekilib la. Satan se yon bon stratèj. Ki sa l fè? Li ensite nou Pou nou mete aksan sou la chè a o detriman de lespri a, e sa n te di w. Lè n reyisi fè sa, ki rezilta nou jwenn? Ki rezilta? Ou, enben, lè w mete aksan sou kò a sèlman, w ap byen pran swen kò w, gade, w ap bay kò a bon ti manje, w ap makiye ti kò w, w ap bèl, gade, ou makiye, ou bèl, ou fè kò w bèl. Se trè byen, ou fè ti kò ou bèl, ou pran swen kò ou, se trè trè byen. Men, li mete aksan sou sa sèlman o detriman de lespri a. Kòman sa? Kò ou ap byen prezante, byen replèt, pandan se tan, menm moun sa a, ki byen bèl, ki byen replèt la, Ebyen moun sa a, li soufri kwatchòkò espirityèl. Kòman sa? Li soufri kwatchòkò espirityèl paske li neglije pati espirityèl la. Li pa bay lespri l manje. Li pa bay lespri a manje. Kò a bezwen manje pou l anfòm. Li jwenn manje, li anfòm. Si lespri a pa jwenn manje pou l anfòm, sa k ap pase? L ap kwatchòkò tou. Menm jan kò a ka kwatchòkò, lespri a kwatchòkò. Lè yon lespri kwatchòkò, li fè afè Satan. Lè yon moun kwatchòkò spirityèlman, sa fè lafè de Satan Ledyab. Hum. Se kòmsi, men kòman Satan vle bagay la. Se kòmsi, depi ou jwenn manje pou w nouri kò a, ou pa bezwen anyen ankò. Ha, se pa vre non. Bondye ban nou avètisman. Lè li di nou, se pa pen ase nou bezwen pou nou viv. Se pa pen ase. Ha, se pa pen ase nou bezwen pou nou viv. Lè Jezi tap egzèse ministè li sou latè, Jezi te fè fas a pwoblèm sa a tou. Nou konnen Jezi. Labib revele nou, Jezi te gen konpasyon, li te gen mizerikòd pou foul. Lè l wè foul, lè l wè foul grangou, li toujou bay foul manje. Li toujou fon jan pou l bay foul manje. E Jezi fè plizyè mirak kote l miltipliye pen, li miltipliye pwason, li bay foul manje, vant deboutonnen. Ki pwoblèm Jezi te fè fas lè l t ap egzèse ministè l? Sèke moun yo, lefètke l t ap bay manje, moun yo te ap chèche l anpil, se pa pou ansèyman ke l t ap bay, men yo t ap chèche l pou manje l ap bay. A Tande sa Jezi Kris di nan Lik 21, vèsè 34. Li di, pran prekosyon nou, pa kite banbòch, bweson, ak traka lavi sa a chaje tèt nou, pou jou sa a pa rive sou nou lè n pa ta kwè. Ki jou l ap pale a? Jou sa a ki ka vin sou moun san nou pa ta kwè a, ki jou l ye? Dènye jou a, jou li menm li gen pou l parèt. Poul tounen an. Jou kote ke chak moun gen pou parèt devanl lan. Haha jou pou nal fè dènye rankont lan avèl pou chak moun nan sou latè kite sou latè parèt devanl pou di sa w tap regle sou latè. Waww Senyè Jezi ki di sa wi. E pa moun non, Senyè Jezi. Pa kite sousi lavi, pa kite manje pran tèt nou. Ou konprann? Sousi lavi a, e komsi les excès du manger, les excès manger, boire boisson, tafia, bamboche, pa kite bagay sa yo pran tèt nou pou ke jou sa pa fonn sou nou tankou yon filè yo lage nan lanmè. Waww! Sa a se pa ti koze Jezi Kris ap di la a. Gen yon bagay nou pa janm dwe bliye, tande byen sa, nou pa dwe bliye sa, kò sa a ki fèt avèk tè a, se nan latè a l ap rete, l pap fè yon pa. Bondye te gentan di sa nan jaden Eden, Vous êtes poussière. Enben wap retounen nan pousyè a. Kò sa pa gen ankenn kote l prale nan latè lap rete. Men lespri w, kot lespri w prale? Lespri w pa fèt pou anba, lespri w fèt pou anlè. Se Bondye ki mèt lespri a. Lespri a pral jwenn Bondye mèt li a. Aah se pou Bondye lespri a ye, plas lespri a se kot Bondye l dwe ye. Si nou rete se manje sèlman n ap manje pou nou pran swen kò nou pandan nou bliye si nou gen lespri pou nou nouri enben nou pral pran nan kout pa konprann. Nou pral pran nan kout pa konprann paske chak moun gen pou parèt devan Kris e se dwat pou w parèt. Se dwat ou pat. Ou konn sa sa vle di se dwat ou parèt? Ou pa ka dò, ou pa ka parèt avèk dòmi nan je w. Nou pa ka pran swen sèlman kò a pou nou bliye lespri nou. Tande sa! Romen 14, vèsè 17 li di, Kar le wayom de Dye se nè pa le manje e le bwar, men lajistis, lapè e lajwa par le Sentespri. Hum! Danje ki genyen nan rete ap manje sèlman, bwè, banboche, Ki danje k gen nan sa? Se ke Jezi pale de yon jou ki ka siprann tout moun. Jezi pale de yon jou ki ka siprann tout moun. Jezi kontinye pou l di ke se jou vyendra kòm yon filè sou tou se ki abit sou lafas de latè. Tande sa Jezikri di, Jou sa l ap pale a, se yon jou k ap vini tankou yon filè K ap tonbe sou tout moun ki abite sou lafas de latè. Jodi a, ki sa pou n fè, ki sa pou n fè pou n ka gen fòs, pou n ka chape anba tout sa k gen pou rive? Jezi Kris di ki sa pou nou fè. Jezi Kris di, Se pou nou pa kite dòmi pran nou, se pou nou lapriyè tout tan. La priyè tout tan Jezi Kris di. Jezi Kris ki di l wi, la priyè tout tan. Se la ou va soti dezekilib la. Gade, Jezi Kris di fò nou la priyè tout tan. Or pou la priyè tout tan, fòk lespri a byen nouri. Si lespri a pa byen nouri, ou pap ka la priyè. Si se kò ki bèl, a, si se kò sèlman wap pran swen, ou makiye ti kò ou, ou bèl, ou fè kò ou bèl, epi lespri ou pa la. Kòman w ka fè lapriyè? Ò, pou w reziste a sa k ap vini yo, fòk ou lapriyè anpil. E lapriyè tout tan. A! Yon lespri ki kwatyòkò nan yon kò ki byen solid, li p ap fasilite w lapriyè. Tande sa byen. Tande wi, yon lespri ki kwatyòkò Nan yon bèl kò ki byen replèt, li pa fasilite w lapriyè. Ok! Se sa Satan konnen! Ki fè se sou lachè a li mete anfaz. Li fè w bay priyorite a lachè w. Paske l konnen, menm si lachè w byen bèl, ou anfòm, depi lespri w mouri, ou pap ka lapriyè. Paske se pa lespri pou w lapriyè. Ou tande sa? Pa lespri pou w lapriyè. Jezi di nou, pa kite dòmi pran nou. Se pou nou lapriyè tout tan. Ou pa, ou pa remake kòman l fasil pou dòmi pran w lè w anvi lapriyè? Ou pa remake sa? Depi se lapriyè w anvi lapriyè dòmi vle pran w? Aa! Ou konprann se yon aza l ye? Ou komanse wè Azalie Lè wap lapriyè ou tèlman fò Satan pè sa Moun kap lapriyè ki kanpe devan Bondye Satan pè sa Enben chak fwa pou wal lapriyè ou pa wè dòmi vle pran ou Enben pa entèlijan pou wè Enben gade Si w nan pozisyon ou wè dòmi vle pran ou leve kanpe Fò entèlijan fò vyolan Fò fè vyolans sou ou Pou w ka lapriyè pou w pa dòmi Se trè enpòtan sa kap di la Lè, lè ou wè sa rive ou, ou pa ka lapriyè konsa, konsa sa vle di, se lachè a k ap bat pou l pran ledesu sou lespri a? Aa! Aa! Se sa k fè, lè n t ap kòmanse mesaj la, n te di w, kòman w ap parèt devan Jezi? Jezi di kòman w dwe parèt, enben se pou w parèt dwat, Se pou w kanpe dwat! Humm! Aa! Pa kite dòmi pran nou! Moun ki gen, moun, yon moun ki gen dòmi nan je l, li pap ka kanpe dwat non! Humm! Enben ok, dòmi se lennmi lapriyè, tande! Dòmi se lennmi lapriyè! Depi dòmi nan je w pa ka lapriyè byen, tande! Depi domi nan jou paka lapriyè byen se ou byen ou domi ou byen ou lapriyè si wap lapriyè pandan wap domi e myanm myanm wap bay ok se pou nou goumen pou domi pa pran nou jezi kris di sa klè se pou nou domi Pou dòmi pa pran nou. Jezi konn sa lap di wi. Jezi pran nan sa wi li menm. Jezi pran nan sa. Lè Jezi te santi lè a pral rive pou li pral mouri li pral kite latè li pral soufri. Li konnen li pral soufri li konnen li pral mouri. Li pran disip li yo ki se konpayon jenou l, li di yo, Nou monte nan jaden an, nan jaden Jetsemane, ann al ede m lapriyè. Se konpayon jenou l yo ye. Li pran yo pou y al lapriyè avè l. Epi, li di mesye yo, Gade, m ap gaye, n ap gaye, chak nèg mete yon ti kote, lapriyè, mande Bondye gras, mande Bondye fòs pou mwen, paske m santi m fèb. Jezi Kris te fèb! Li di kisa? A lokòl. Li lapriyè Bondye, li lapriyè papa, li lapriyè papa. Lè l tounen, li wè ti nèg mesye ap dòmi. O! Li di, Pyè? An! Ki vle di, nou pa ka veye yon ti kadè avè m la pou n ap lapriyè, mesye? Mesye, se pa lè pou n ap dòmi non, mesye. Se lè pou je nou kale pou nou lapriyè, pou nou ede m lapriyè, mesye, pa dòmi, mesye. Gen de dosye pou regle se je kale pou regle l, ou pa ka regle l nan dòmi. Waw! Jezi Kris di mesye, pa kite dòmi pran nou tande, lapriyè pou nou pa tonbe anba tantasyon. Lespri nou byen dispoze, men kò nou fèb. Jezi kris ki di mesye yo sa. Mesye pa kite lomi pran nou tande pou nou pa tonbe anba tantasyon. Lespri nou byen dispoze men kò nou fèb. Matye 26 vèsè 40 e 41 Mezanmi! Si li bon pou nou manje e pou nou pran swen kò nou, Li bon tou mezanmi pou nou pran swen nanm nou, pou nou pran swen lespri nou. N ap manje pou nou fè kò nou byen. Se byen. Paske Bondye voye pen an pou nou manje. Lè Labib di pen, li vle di tout bagay ki pou manje, ki pou kenbe kò a. E pa pen sèlman ak farin. Lè l di pen an se yon non jenerik Ki vle di tout sa k pou kenbe kò a. Lè di pen an. Men, lòm pa viv sèlman avèk pen, men li viv avèk tout pawòl ki soti nan bouch Jezi. Jodi a, gwo tandans pou yo banalize pawòl ki soti nan bouch Jezi. Se pi gwo erè yon moun ka fè. Pawòl ki soti nan bouch Jezi, se bagay pou nou ratrap. Pou nou atrap. Jezi kris di. Jezi kris di se pa lè pou moun ap dòmi. Men se lè pou nou kite je nou kale pou nou ap lapriyè. Poukisa pou nou pa tonbe anba tantasyon. Lespri a vreman byen dispoze men kò a fèb. Ou wè ekilib la? Ou wè ekilib la? Si si w malad nan kò fizik ou, l ap gen repèkisyon sou lespri w tou. Si w gen pwoblèm nan lespri w, l ap gen repèkisyon sou kò w. Bondye fè ekilib la, se pou nou lapriyè pou nou kenbe ekilib la. Li lapawòl de Dye, lapriyè. Li Bib nou, lapriyè. Bondye ba w ti manje w pou w manje, manje ti manje w. Fè ti kò w bèl, Bondye pa gen pwoblèm pou fè ti kò w bèl. Fò w pran swen kò w. Si yon moun detwi tanp lan, sa di k ap pase w? Yon moun ki detwi tanp lan, l ap detwi w. Sa vle di ke si w chita, ou pa vle manje, Se la priyè sèlman wap la priyè sa kap pase w. Em an ou chita ou pa vle manje sou pretèks ke ou spirituel anpil, ou se servante de Dieu, ou se homme de Dieu, ou chita se sèlman wap la wap la priyè ou pa vle manje sa kap pase w. Lè w fè tibèkiloz ou mouri wap di se Jezi ki touye w non, ou pa entèlijan ou pa ou pa ekilibre bagay la wap manje, Wap beni Bondye, wap lapriyè, wap fè lekti. Enben satan li menm, li jwe moun tout jan. Li fè moun li labib sèlman, li fè w lapriyè sèlman, epi ou pa manje. Gen moun li fè yo sa, li fè yo pa manje pou yo ka detwi kò a vit pou l ka touye yo. Gen sa l fè, li fè yo pa li labib, yo pa lapriyè, li ba yo manje sèlman. Bondye bay entelijans, se pou nou mande Bondye pou l ban nou entelijans pou nou fè ekilib la. Tout gras ekselant e tou don pafè desann dan ho di Pè dè limyè, che lekèl il ni a ni chanjman, ni onmbre de varyasyon. Se pou nou mande Bondye gras pou l fè nou entelijan pou nou sèvi Bondye avèk entelijans, pou nou respekte ekilib la. Bondye ba w manje pou manje byen manje, manje bon, bon ti manje pou pran swen kò w. Epi, pawòl ki sot nan bouch la se nan Bib la vini. Al nan Bib la! Al li Bib ou! Li Bib ou! Nouri nanm ou! Menm jan lachè bezwen nouri, lespri w bezwen nouri. Pa bliye sa! Yon lespri kwashiòkò nan yon kò ki byen anfòm, li pap fasilite w lapriyè. E si w pa lapriyè, L ap fasil pou w tonbe nan tantasyon. Poukisa? Paske lespri w li byen dispoze, men kò a sa k pase kò a? Kò a fèb. Mande Bondye pou l fè ekilib la nan lavi w, pou kò w an sante, pou lespri w an sante. Lè gen ekilib la, ekilib la byen fèt, Satan p ap jwenn jou pou l vin tante w, pou l vin twonpe w. Ok lèl vin sou ou menm jan avèk le senyè wap rezistel o mwayen de la pawòl paske ou konn la pawòl lap di w il est écrit ou menm wap dil il est aussi écrit men pou w di il est aussi écrit fòk fòw fè kisa fòw konn la pawòl Si se manje sèlman wap manje pou plen vant ou, ou pa pran pawòl Bondye pou nouri nanm ou, lè satan di w il est écrit, ou pap ka reponn anyen, lè sa lap anbake avè w, li pral mete w kote l ye a se la w prale, e malè a ou si lè Kris vini ou pa parèt devan l dwat, debou, pou resevwa eritaj ou a. Jezi Kris di, Se pou tout moun rete je klè, zam yo nan men yo, je klè, pou yo parèt debou lè Fis de lòm nan va tounen, pou yo ka resevwa eritaj yo, menm jan l te di l pou Dànyèl. Dànyèl t apral repoze l, sa vle di li t apral mouri, men gen yon lè k ap rive, l ap parèt debou pou l ka resevwa eritaj li. Kòman ou vle parèt devan Bondye? Kòm ou vle parèt devan Jezi pou ka resevwa eritaj ou? Si se dòmi w ap dòmi, enben devan Jezi w ap parèt. Jezi ap resevwa tout moun k ap parèt devan l, ki jan? Je klè epi dwat. Bondye beni w.